Nap salye tout fanmi, zanmi, deplase ki vini nan konsè Vodou Cecil. Nou salye moun sa yo, nou kontan nap di yo gras a mò yo. Nou remèsye yo nan non tout mò, bò manman, bò papa. Nap remèsye spesyalman gran sèvitè a ki se yon gamin nou, ki se papa nou, Manbo Zizi ki la a e tout lòt moun ki nan Revòk ki se Regwoupman Vodouyizan Petyonvil. N ap salye tout manm Sesil sa ki Nouyòk, Frans, Kanada, Itali, Lèlmay, eksetera e tout lakou pitit Sesil yo peristil toupatou. Jodi a, nou pral selebre fèt manman nou ak papa nou te konn selebre deja. ki se gede. Nou konnen gen plizyè tip de mouri. Gen moun ki vle mouri, gen moun se Bondye k rele yo, gen moun se fòse yo fòse yo mouri. Tout sa yo fè pati gede. N ap mande Onga ak Manbo yo ki la a pou yo pwoteje tèt yo paske gen yon vag ensekirite nan peyi a, e pa epanye pwotestan. katolik, vodouizan, vodouizan, ki dire pou kous nou rele defavorize a. Klas mwayèn nan kraze plat. Moun ki pa konn li ak moun ki konn li se pòkòt ak figawo. Se 50 kòb ak degouden. Lè w konn li, gen bagay ou ka fè, lè w pa konn li, gen bagay ou ka fè. Men jodi a lè nou gade, nou wè moun ki konn li yo plonje Ayiti nan yon deriv. Se moun ki konn li k mete Ayiti nan sitiyasyon li la. An n al wè moun ki konn li yo, yo, nou wè yo nan sosyete sivil la. Yo rele yo politològ. Nou wè yo nan dan sosyete sivil la. Yo rele yo òganizasyon de baz, òganizasyon sosyal, kiltirèl, eksetera. Nou wè yon kouch entelektyèl tou, etidyan yo anndan sosyete sivil la. Sektè prive dè zafè a, bank yo, nou wè yo anndan sosyete sivil la. Jodi a, yo tout mete ansanm, yo pran responsablite yo, yo imilye Ayiti paske yo pa ka rann tèt ansanm. Yo plonje Ayiti nan yon kawo, nan yon degou, nan yon vomisman, nan yon kè plen ke okenn moun pa ka gade. Pa gen yon moun nan peyi sa a jodi a ki gen diyite, ki gen valè. Nou pa moun. Nou pa gen nen. Lè w ap vin ap pale de Ongan, li pa moun ankò. Paske Wonglan se te yon responsab nan yon zòn, se te yon notab. Lè w ap pale de pastè, li pa moun paske li pa gen travay nan de peyi sa yo ba li valè fèt. Lè w pran pè a se pi rèd. Si nou gade nou wè pastè, pè, Wonglan, lapolis pa vo anyen devan kesyon ensekirite a, pa ka gen yon dyalòg konstriktiv. On priz de konsyans kolektiv nasyonal pou nou arive chanje peyi sa, sa vle di moun ki al lekòl yo pa vo anyen. Moun ki t al lekòl yo pa vo anyen pase se yo k ap dirije peyi a, se yo ki elit entelektyèl, yo pa kapab mete tèt yo ansanm pou yo fè peyi sa avanse. N ap di yo mèsi. An nou kòmanse repanse moun ki t al lekòl yo, yo pi sòt pase nou menm ki pa t al lekòl. Ann kòmanse repanse pou nou voye moun ki al lekòl yo lekòl nan moun sòt pou yo kapab vin prepare nou nan peyi sa. Chak fwa gon pwoblèm se moun lespri k al pale pou nou nan nasyon zini. Tout pèp nwa chita li kwaze pye l l ap tann papa Bondye pou vin delivre Ayiti. L ap tann blan ameriken pou vin delibere l nan peyi sa. Se pa blan ameriken pou delivre peyi sa. Se nou menm ki granmoun ki mèt tèt nou. Nou te fè 14 dawout 1791, nou ka refè l ankò. Se pou sa nou menm nan revòk vodouizan Petyonvil, nou kòmanse, nou monte yon gwoup, nou gwoupe nou ansanm, nou di nou menm revòk, nou pral revòlte kont sistèm pouri sa a. Sistèm oligachi sa a ki pa ka kite la pase a. Sa nou pi regrèt moun ki te ame popilasyon an yo kòmanse ap touye yo. Fò w wont. Ou ame yon gwoup moun ki grangou, jodi a l pran zam li l fizye w. Ou sòt epi w di w se sèvitè l ye? Ou te ame l pou w te ka gen tèritwa. Ou te ame l pou w ka gen eleksyon. Jodi a l pran pwòp zam ou te ba li a, li fizye w avè l. Sak pi rèd la, li pa tap janm ka kouche yon fanm ki tal lekòl, li kouche madanm ou nan figi w. Epi sak pi rèd ankò, li depouvi w ekonomikman, li depou, depou, depou, de, de tout sa w posede, li pran yo nan men w. Li bay tèt li non kidnaping. Jodi a mesye kidnaping se ou menm ki pi gwo nèg anndan peyi sa. Kidnapè se ou menm ki pi gwo nèg. Ou pa respekte vodou, ou pa respekte pwotestan, ou pa respekte katolik. Nou mande w padon. Nou mande w padon se pa fòt ou se paske lè w te grangou a yo pat janm ba ou manje se paske lè w pat al lekòl la yo pat janm ba w lekòl yo menm yo te di yo al lekòl jodi a w wè yo pi sòt pase w kòm ou fin pran richès yo kisa w pral fè ak kòb ki nan men w yo kisa w pral fè ak kòb ki nan men w yo kidnapè. Jodi a ou gen dè milya dola, kisa ou pral fè? Eske ou vle chita avèk sosyete sivil la pou w di nou kisa ou ve, sa ou vle nan peyi a? Paske nou menm nou pa anyen nou mande ou padon papa. Men lwa yo pa mande ou padon. Lòt bagay n ap gade avèk tristès, on amètim, on noze, on vomisman, on kè plen, Nou menm Wong ak Manbo, nou wè yon gwoup jèn gason k al antre nan legliz, yo fèmen legliz la. Si yo fè sa, yo trayi Vodou, yo trayi Pwotestan, yo trayi Katolik. Si w se Vodouyizan, ou dakò pou yon gwoup moun k ap selebre lafwa yo Epi yon lòt ti gwoup ap di l, Fèmen l! Epi w wè yon sèvant de Ruth la pa mouri. Ou pran patriyòt. Ou pran patriyòt nan peyi sa a. E lòt bagay n ap gade ankò pou nou konprann. Jodi a nou wè, nan dezyèm mit, gen yon maladi k ap tiye moun nan peyi a ki rele kolera. Nan dezyèm mit, gen plis pase 20 moun ki mouri. Nou wè kòman y ap mitile ongan. Moun ki touye yo a pa konn anyen. Premyeman, se Leta ki gen pou responsablite nan taks nou peye l. Pou li menm, pou l di gen tèl maladi nan peyi a, pou l fè edikasyon popilasyon an. Popilasyon an aswaf de ledikasyon. Popilasyon an bouke Popilasyon an di wè ase! Boukman di aya bonbe! The time is up! Le moman è veni! Lè moman an vini, nou tout Ayisyen fò nou mete nou ansanm pou nou gen yon lòt Ayiti. Nou pa di blan pa vini. Si nou di blan pa vini, nou trèt. Nou pa ka dezame moun yo. Men n ap di blan an vini. Fò nou prepare yon kòd, yon fèy de wout Pou nou bay plan an. Eske l ap la pou twa zan? Eske l ap la pou ennan? Pou l ede nou monte enstitisyon nou yo. Apre sa pou nou di plan an al lakay ou, jou nou rele w ankò, krache nan figi w. Pou sèt fwa si pou nou pran responsabilite nou pou nou jere peyi sa a. Frè m, sè m, wongan ak manbo ki la a, jodi a tout chay vodou a Tout chay peyi yo sou do nou lage. Yo di se nou menm ki mete gad sou vòlè yo pou mache touye moun. Se kòmsi se nou menm wonga ak manbo ki pa t voye timoun nou lekòl. Kòmsi se nou menm wonga ak manbo ki vòlè lajan pou peyi a. Kòmsi se nou menm wonga ak manbo ki se gwoup oligachi a. Kòmsi se nou menm wonga ak manbo ki se sektè prive dezafè. Kòmsi se nou menm wonga ak manbo ki se politisyen. Ala yon wont! Kote yo di se moun sòt k ap kraze yon peyi? M konnen nou te di se filozòf nou ye. Epi jodi a se moun sòt yo k rele houngan ki kretyen an paran pòv ke nou imilye. Nou pa t janm vin ale lekòl. M raple lè n t ap ale lekòl Petyonvil, lè yo tande pitit houngan m ye, pè a krache nan figi m. Dam sa a k make yon asò wa, elèv yo kase dan, yo di houngan lougawou sa a pa vin la. Epi ti zangri yo rele lougawou moun sal, yo santi, pa vin la. Bondye fè jodia nou wè li, nou vin la, nan pres pale, ekri, televize, nou pa pran sant nou. Bondye fè nou pa pran sant nou. Yo te di nou santi lwa, lalwa, nou santi l kwi. Vodou an genyen 13 dechoutaj ke li pran deja. Mikwo, mikwo, ti volim. E atravè tout rezolisyon sa yo, jan nou te wè wongan. ak manbo yo ap viktim, jan y ap rantre nan peristil yo, rache wongan, rache pitit yo, boule kay yo, ebyen nou menm nan Petyonvil nou te vini avèk yon desizyon kote ke nou te di bagay sa a li p ap rive lakay nou ankò. Kisa nou te fè? Tout gwoup wongan ak manbo yo te reyini anndan komin sa a, nou te fòme yon. òganizasyon ki rele Revòp, ki se Regwoupman Vodouyizan Petyonvil, ki se Regwoupman Vodouyizan Petyonvil, ki vini avèk yon komite. Donk, lè w moute yon òganizasyon, Fòk ou genyen dè lwa, fòk ou genyen dè prensip pou moun nan li menm li mache sou prensip. Pa bliye kote ki gen yon gwoup moun kapab genyen dezòd, kapab genyen tout bagay men lè ou vin avèk prensip, ou vin avèk tout tip de planifikasyon ebyen moun yo yo menm y ap mache selon prensip se konsa Revòp genyen. Gran sèvitè wi ki prezan avèk nou nou genyen humm sèvitè administrasyon ki prezan avèk nou wi e nou genyen sèvitè sosyal lan ki ansanm avèk nou. E map fè nou konnen ke mwen menm manbo kouzin mwen se gran sèvitè adjwen under revoke donk gran sèvitè lan son mesye lè nou wèl nou panse lap gwosè sa men non li nòmal se papa amou nou se li menm ki gran sèvitè nou under revoke nou salye li e nou kontan wèl tou vin fete mò yo ansanm avèk nou vin fete gede ansanm avèk nou. Donk jounen jodi a Revòp genyen misyon e misyon nou gen anndan Revòp tout moun konnen l. Nou mache selon prensip yo e n ap aplike tout prensip yo. Konsa, krim nou te konn tande k ap fèt anndan Vodou an, jan ke Vodouyizan yo te konn ap viktim, nou p ap jwenn yo ankò. Paske tout, apre gede an, nan jou k ap vini yo, Rev ap gen yon repons pou l bay avèk moun yo ki te konn ap viktim vodouyizan yo, ki te konn ap boule peristil yo, e trè byento n ap jwenn tout sa k pral genyen, laprès ap la, l ap konnen l, tout moun ap enfòme de li, e mwen kontan wè nou vin fete Gede ansanm avèk nou, paske. Mwen kontan wè tout moun la vin fete lèmò ansanm avèk nou, paske si pat genyen lavi, pa tap genyen lanmò, e ni lanmò, ni lavi, se 2 pwen ki esansyèl, youn pa tap egziste san lòt, jodi an nou menm ki vivan, nou vin fete mò yo. Men, mò yo, lè yo parèt la tou, y ap kontan ansanm avèk nou. E nou pral wè tou, y ap kapab idantifye mwen menm, mwen se mò. M pa t la a m antre, men m se yon mò, e m vin fete avèk moun ki ankò vivan. Bòn fèt Gede, e bòn fèt ak tout popilasyon ayisyèn nan, ak tout mond lan, paske se nou tout k ap fete lèmò. Yon pakèt pwoblèm k ap travèse m, yo di. Ave gen kot pitit vodou a tou ki koz pwoblèm nan ap travèse vodou a tou. Sitou nan langaj yo. E li entere rekoupe l avèk koungan manbo petyonvil. Nou tout la, jan Eben te di w, moun lespri yo ki kite 14 klas la, ki inivèsitè, ki makete osi yo, se yo menm ki mete peyi a nan eta sa, paske yo gen anbisyon pou yo gen lajan, pou yo milyonè fon segond. Anpil moun pa janm milyonè san konbat travay. Se mank konpreyansyon vodouyizan yo ki pèmèt nou menm vodou nap pase mizè sa yo. Elien te vin avèk yon bèl pawòl, li te di yon sa a moun nou sa nap fè? M gen tèl bagay m pral fè, m di a monchè si w fè sa lap bon. Elien te fè travay li, apre nou te mache nou ta jwenn. Anben, pi gwo dam ki reprezante a, se mank edikasyon nan vodou ki pèmèt ou wè vodouyis ap tonbe nan stil wè yap tonbe a. Jiska metnan toujou, toujou menm pwoblèm nan. Pase nap tande istwa dezèmit lan. Sa se gwo koze. Mwen mwen te rele Elien tou, mte di Elien, ou fon bèl travay. Anbe poko fwe kò w fon nan istwa dezèmit lan paske ougan yo se kode langaj yo k pèmèt anpil bagay fèt nan sektè vodou a. Ok Elien travay anpil pou revòk M travay anpil pou revòk Madam sa travay anpil pou revòk Jounen jodi a pou nou ka regwoupe tout vodou Petyonvil yo yon fason pou nou kapab jwenn tout enèji espri Moun ou nan manbo ki travèse yo pou nou ka fè yon men ansanm lè nou kanpe yon kote pou moun ou ka gen respè. Anbe ou menm manbo ou menm ou nan, sispann di vodou pa p nan pi bon pou vodou ka avanse. Ayibobo! Sispann di jodi a la piske m beton pi bèl rad se mwen pi gwo ou nan pi gwo manbo a. Sa se youn nan eleman k ap kraze vodou. Jodia moun nan wi tou aransel lakay li sèkel pa gen lwa gede se 30 ka poul te tiye poul te gen lwa gede se pa vre tout moun gen yon moun nan fanmi w ki travèse ti bon anpil rive kote poul rive ya li vin stab yon kote li vin rele gad li vin rele gede li pa gen lòt non ou menm ki gen fanmi w ki travèse si poul te travèse nan vodou sonje 31 oktòb ou sonje premye novanm ou. Yo di moun yo pa chante libera ankò. Se tout bagay sa ki fini avèk vodou. W ap chante libera w nan stil pa w. Ou pa bezwen pa pran pa legliz katolik la vin mete ladan l. W ap chante vo, w ap chante libera w nan stil vodou paske w se vodou. Nou pèdi yon pakèt tan pou nou konstwi vodou. Anmyee Hélas! Sa m te ka di pou nou pa twò long. Bon, moun ki poko enskri nan Revlon, fè de zefò yo. Pi gwo di w pa wougan, pi gwo di w pa manbo. S on asosyasyon vodou. Ou pa bezwen vodou pou w revòk. Ou pa bezwen wougan pou w revòk. Ou gen dwa nenpòt sa w te ye a, nenpòt kouch sosyal ou te sòti a, sa se vye pi gwo. Bienvenue nan Revolt. Map tann tout moun nan Senlwi. Si pat gen lanmò, pa tap gen lavi. Fòk gen yon ti plant ki mouri pou yon lòt plant rejenere. Fòk gen yon moun ki mouri pou lòt moun kontinye viv. Jounen jodi a nou menm vodouyizan Petyonvil nou mete tèt nou ansanm nou fòme Revolt. Bon sèvitè a pale nou anpil de revòk li te byen pale nou anpil de revòk men mwen vle ankouraje nou an nou òganize rantre nou nan sikwi òganize a ou menm ou gan manbo ki potko janm antre nan sektè nan sikwi òganize a ki potjko janm òganize w òganize w poukisa Paske, on sèl nou fèb, men lè nou tout ansanm nou fè yon vwa, nou vin pi fò. Anplis sa m ap di nou, mezanmi, peyi nou an gen yon pakèt mal k ap wonje nou. Nou genyen de maladi k ap wonje nou. Nou genyen kowona, nou genyen kolera. E maladi sa yo se pa maladi ki jwe ansanm avèk moun. Nou menm ougan mango nou bwè twòp chay, nou bouke. Nou bouke pote chay. An nou sansibilize moun nan zòn nou, moun lakay nou, sansibilize yo, di yo konsa gen maladi deyò a, lave men yo, manyè fwi n ap manje yo lave yo pou nou pa di se ougan, ni si se ti granmoun bò lakay ou a paske w wè je l gen kaka, paske w wè l lèd ou di se li k ap manje pitit ou a. Non, se pa li k ap manje pitit ou a, e pa tout fwa se li k ap manje pitit ou a. Paske gen maladi de wa. Tout peyi omond gen maladi sa yo. Pa di se ougan se manbo kap manje yo. Tout lòt peyi gen ougan. Eske tout lòt peyi gen ougan a manbo? Non. Men moun yo yo pran responsabilite yo an men. Yo ale lopital. Yo yo mete de baryè pou yo pwoteje tèt yo kont de maladi. Enben nou menm vodouyizan an nou fè menm jan. Pou nou kapab pwoteje tèt nou. Pou n evite tiye frè nou. Evite tiye sè nou. Lè sa nap fè yon bon vodou. e nou vin wè kote ke genyen diferan zòn moun yo pa genyen libète pou yo vakye yo pa ka soti e m rete kwè tout moun ki egziste se pitit gede yo yo se gedevi e menm ti mesye nou di ki gang yo yo se gedevi menm moun nan politik yo yo tout se gedevi e nou tout kap viv nou se gedevi nou se pitit gede e m pa ta rete kwè pou jounen jodi an. Pou se konsa fèt mò a li menm li ta pase. Byen antandi nan lakou Sesil, menm si te gen van se mare, nou t ap toujou fete lè mò paske nou menm nou se yon sant kiltirèl e nou toujou vle pou kilti lan, pou tradisyon an li rete nan premye nivo an. Li se yon bagay ki toujou ap renove paske pa korije totalman. Men gen bagay ou kapab ou aple pou aprann jenès ayisyèn nan pou yo konnen egzakteman vodou an li menm li pa gen anyen pou yo pè, pou yo krent ladan l se pou yo ke l ye. E jodi an jan n ap gade gede a dewoule konparativman avèk lòt ane ki pase yo nou te konn wè simetyè yo te toujou foul moun. Moun yo te konn al depoze kafe, kwi manje a ansèl boukannen, epi bannann boukannen pou mò yo. Men ane sa a son lòt bagay, son bagay ki totalman diferan. E mwen rete kwè gen anpil moun ki gen tristès nan kè yo. Men an menm tan, gen moun ki ta renmen la tou, ki pa la. Gen moun ki ta renmen antre nan peyi yo pou yo vin senpatize yo avèk tradisyon. avèk kilti ansestral la ki pa gen posibilite pou yo fè sa akoz de yon kriz ki mete yo an reta e ke nou ta swete pou leta ayisyen, pou popilasyon ayisyèn nan paske devwa w lan, koreksyon l pa nan men leta sèlman li nan men tout moun k ap viv, tout moun ki egziste an jeneral. paske pou mwen menm se paske pa gen yon konsyans vrèman ki elarji nan mitan nou ki fè jounen jodi an se konsa fèt mò a li pase nan peyi nou. E men pou ki rezon Gede yo pran piman e mete poud? Gede a pran, son, ou poze yon bèl kesyon, men son long istwa, m ap rezime l pou ou. E si n ap gade nan mitoloji Oziris e Izis, Nou konn istwa w lan e nou souvan tande li kote ke frè Oziris lan te rache l, li te voye chak pati yo yon kote e ke madanm li Izis pa Ramou t ap mache ranmase moso mari li te kole li men l pa t jwenn pati jenital li kote ke Sèp te voye l nan lanmè. Donk sa a se selon mitoloji ejipsyèn nan ki vin rapòte jounen jodi an lakay pa nou. Epi lè Gede a vini nou wè ke Li pran piman an, se paske Geder li menm li se mò an nou di, n ap fete mò. Paske se lanmò ki bay nesans a lavi. San lanmò pa t ap gen lavi. Donk nou menm ki ankò vivan lè mò a vini, pou li diferansye li de nou menm ki ankò an vi, ou deja ap viv, ou gen chalè solèy lan, ou gen tout enèji ke w kapab ranmase, li menm li soti anba dlo, li soti yon kote ki frèt. Donk lè l vini se piman an. Li oblije pran ki pou rechofe li pou l santi kè li cho, pou l santi l ka rete nan mitan nou menm jan ansanm avèk nou. Se sa k fè nou wè lè Geden an vini, aspè ke li bay la ap gouye epi l ap pran piman. Se tou sa. Donk, se chalè lan li bezwen resanti epi li pran piman an. Lè li mete poud lan, se yon fason pou l diferansye de mò e vivan. Donk si nap gade nap wè ke langaj li pa menm. Li yon jan pale nan nen e ou menm ou pale klè. Donk se nòmal aprè tout selil li fin mouri, tout fin kraze yo pase yon long chemen, lèl vin retounen sou tè lan, li pap genyen menm kòd vokal ansanm avèk ou. E poud lan. li pase a se yon fason pou l di ou ke mwen menm mwen se mò e moun ki pa gen poud yo ou menm lè w parèt w ap kapab idantifye mò a e moun ki an vi an. Li pa gen efè fizik dèke espri a kite l? Lè moun nan pase piman oubyen poud lan? Piman, piman. Lè l pase piman, non se pa moun nan ki pran piman. Mwen menm si m chita la ou banm yon boutèy piman m pa pran menm sant li m pa ka pran vwa pou l ta al nan bouch mwen. Donk. e li nètman diferan men si se yon gede ki monte sou mwen li minm li pran piman li se paske li bezwen santil cho li frèt li bezwen santil cho li pran piman donk mwen menm pa gen anyen map santi paske mwen an eta de trans m pa gen anyen ke map santi osito ke lale lale ak tout piman l m pa gen anyen m pral santi men nan gen moun ki konn fin gen gede a li bayo piman aprè sa. Ou konn tande moun nan di w kòl ap pike l piman ret sou li. Anpil fwa, nou souvan tande gen moun ki di Gedeyon fè moun yo mechanste lè moun nan swa fè Gede a yon bagay oubyen l te fè yon lòt moun yon bagay ki mal, ke yo jije mal. Konnòy Gede a vini, l fin bay moun nan piman apre sa pou l pini moun nan. Se yon sòt de pinisyon ke l ye. Epi l ale l kite piman an sou moun nan men se pa yon bagay ki pral tiye moun nan, se pa yon bagay ki pral kokobe li, l ap pran li e l ap rann kont de sa l te fè k pa t bon an answit l ap korije l aprè sa piman an prale pou kont li. Poukisa Gede yo di betiz konsa menm? Gede a pa di betiz, Gede a pale lang natal ou an, ou pale kreyòl. Fò nou sispann bay tèt nou manti. E nou se ayisyen, Chak jou kisa nou fè? M sonje lè m te lekòl nan primè, si m pale kreyòl nan klas la yo ban m yon kòd pou m al lakay m ravè swa ke m pran baton oubyen m peye yon amand. Ke mwen menm m pa t apiye sa ditou. M se ayisyèn, m pale kreyòl. Gede a lè l vini pale kreyòl, li pa nan kesyon peni ansanm avèk ou. Se nòmal lò Gede a vini w ap tande l ap di w zozo. E Nou pral di gede a di koko nou pral di gede a di betiz men non ou menm ankò ou gen kokoye gede a di w koko sa pa betiz donk se lang kreyòl ou a ke li menm li pran li itilize pou l pale pou l eksprime l men ou menm le fèt ke yo mete yon mit nan tèt ou se fransè ou byen m pa konnen ou souzèstime nasyon nasyonalite ou moun ke w ye an ou toujou panse ke se fransè pou w pale men non lang ou se kreyòl ou se ayisyen ou gen yon po nwa. Li initil pou ap pran yon bagay pou ap bwonze kò w, oubyen pou ap fè yon ta de bagay, pou ap korije kò w pou santi w ke w pa bon. Li lè li tan pou nou pran konsyans pou nou gen yon fyète, fyète nou te gen avan an, pou nou genyen l jodi an. E se fyète sa ki pral mennen konsyans kolektif lan, e se konsa peyi nou an ap kapab chanje. Li lè li tan pou sa yo sispann. E apre sa nou reprezante la jenès ayisyèn a travè le sektè vodou nasyonal e entènasyonal. Malgre sitiyasyon peyi a, laprès li menm kèlkeswa kote al li pran angajman li pou l riske vi l. Premye bagay m ap di, e san ou pale de sitiyasyon peyi a jondi a, m ann al wè kòman moun k ap eklèsi popilasyon an, moun k ap pote mesaj bay popilasyon an, ki rele laprès la, Nou wè menm polis nasyonal la lèzan ap tire yo nap mande sa kap pase la e jodi a nan santiman nap fete la se avèk amètim avèk yon dlo nan je yon san kap koule nan bouch nou lè nou gade nou wè eta peyi nou nap mande kisa k koz peyi sa konsa lè nou vin konprann se moun ki al lekòl yo se yo ki pot peyi a kote l ye la se pa peyizan se pa moun sòt se pa moun ki pa konn li se pa moun ki konn li ki konn ekri yo se yo. Fè li. Lè yo di se pa moun ki konn li, se pa moun ki konn ekri, men se yo k fè l. E peyizan an k ap viv nan pwovens li byen pwòp, sekle tè, plante patat, mayi, pitimi. Yo tèlman mete l nan soufrans kote l ye a yo pa vle ede l, li kite teren an pou l vin la a. Jodi a nou vin viv nan yon geto. Dotanpli ke y ap viv nan yon geto epi jodi a se menm yo menm ankò yo pa voye lekòl epi se sektè prive moun ki gen lajan ki arive ba yo zam lidè politik e anpil lòt moun nan sosyete sivil la tou fè l. E jodi a sa montre nou klèman se entèlektyèl yo menm ki kontribiye nan krase peyi a. Jodi a se premye, kisa sa vle di pou ou dat sa a? Ki sa reprezante? Premye novanm ki fè mwen menm 44 an depi m ap selebre vodou, ede, eksetera, li menm li vle di premye janvye pou nou, kòmsi l jou. E se jou sa a li jou pou nou al pale a mò yo, bò manman, bò papa, bò gran papa, eksetera. Sètadi, n ap selebre lavi a. Se pa lanmò, n ap selebre lavi. Jodi a se jou nou selebre lavi. Ki sa nou pwopoze? Paske nou konnen sektè vodou a se yon gwo sektè, parapò a ensekirite a, li gen enplikasyon pa l. Ki sa nou pwopoze? Jodi a. Popilasyon an pa ka jwenn rezilta avèk kriz li a. Leta pa ka jwenn rezilta. Nou pwopoze pou blan an vini, e lè blan fin vini, n ap ba li yon fèy de wout. N ap di blan an, ou vin ede nou pandan dezan, nou dakò. Ou vin ede nou pandan twazan, nou dakò. Se tan nou vle a, se tan sa a w ap fè la a. W ap ede nou monte enstitisyon nou yo, lè w fini ou mèt ale. Nou pap janm rele w ankò. Pase nou pa pran konsyans antre nou pou nou fè peyi nou mache. Pase nou pa gen mwayen nou menm jodi a pou nou dezame ti mesye yo ki gen zam nan. Di nou non, Sanmba, èske ou menm nan vodou? Nou kapab konstate nan dènye tan sa yo, fèt la, anbyans ki te konn genyen an pa genyen l ankò. Ou menm kòm ougan ki gen jodi a 44 tran depi w ap fete fèt sa, èske jodi a la pa gon enkyetid bò kote pa nou pou n ta di si bagay yo rete konsa nan tan k ap vini yo la fèt Gede a prèske disparèt? Nou som de la kilti ayisyèn, se ta di nou menm se kilti nap fè, nou pa nan politik, men nou di sa sa nap di yo se yon politik kiltirèl li ye. Nou pap janm pa danse, nou pap janm pa gen lwa, nou pap janm pa gen gad, nou pap janm pa gen pwen. Malgre popilasyon an pè nou wè gade yon ibans moun ki la, pa gen kote pou met moun anndan, popilasyon an prale, se wongan yo pa gen yon goud ki fè tout kay wongan yo pa gen dans. Paske kriz ki nan peyi a se wongan l frape plis. Map gade te gen yon gè kwadèboukè. Ven moun ki te pran Kwadèboukè pou vin rete nan perisil mwen an. Mwen oblije mande yo avan yè, m al lwe twa chanm kay tòl pou yo, pou yo rete, pou yo ka kite perisil la. Sètadi jodi a, nou dwe pran konsyans de peyi nou an. E nou dwe konprann ke nou menm, menm si n aksepte gen vodou, men gen soufrans anndan peyi a. Ki wont pou nou, yon pèp ap selebre lafwa l anndan yon legliz. On group jèn antre pou mete yo deyò. Nou menm vodou a nou pa ka dakò avèk sa. Se sektè relijye, sektè relijye a li menm fòk li gen yon respè. Jodi a pa gen leta, pa gen respè pou enstitisyon yo, pa gen respè pou otorite espirityèl yo, pa gen respè pou gouvènman an. E nap mande popilasyon an egalman tou sispann kraze magazen yo. Pa gen anyen nap kraze sa nou genyen an nap kraze l. Nou pa gen wout nap met dife. Nou pa gen kouran nap koupe poto eletrik. Nou vin sanse yon gwoup moun ki ridikil. Nou reprezante yon menas pou limanite. Sou tout fòm fòk nou chanje sitiyasyon sa. Resaman gen yon bagay ki pase Dezèmit eske sa pa enkyete nou? Pwoblèm Dezèmit la se yon pwoblèm edikasyon. Se leta ayisyen k pwovoke l. Gen yon kolera k ap manje moun deyò a. Popilasyon an panse se moun k ap ba yo kout poud. Se yon pwoblèm edikasyon. E sa pral fè anpil moun mouri. E bò isit la, nan zòn nan la, Montaynwa, sot gen 3 moun ki tonbe yo mouri, kolera touye yo yon sèl jou. Nan Bristou yo rele m yo di m gen 6 moun ki gentan kouche atè. Delege Petyonvil la gentan pran kolera tou. Menm fanmi l tou pran manchèt yo, zam yo, pase yo panse se kout mò, se kout poud. On pèp pa ka ridikil konsa. Nou gen 200 zan nan peyi a, n ap viv avè w, w ap manje avè nou, w ap bwè avè nou. Epi lè w gen on pwoblèm ou panse se nou k pral fè l. Perisil la. Se byennèt jeneralize kominote a. Se yon gason notab li ye. Lè gen yon dezakò se kote l yo vini. Te konn gen moun anndan vodou ki te konn touye moun lontan. Ann al wè 1791, 1778. Jodi a se pa menm kontèks la. Jodi a se yon vodou e laspirityalite, vodou kilti, vodou ekonomik n ap di, vodou sosyal. vodou filozofik, sètadi si nou kanpe la jodi a konsa, se pou nou apwoche popilasyon an, pou nou renmen popilasyon an, nou pa ka touye popilasyon an, nou pa ka ba yo kout lè, ni kout poud, paske yo pa rele konkistadòl, kout poud se pou blan, men se pa pou ayisyen, voye mò se pou blan, se pa pou ayisyen, jodi a li pa pou blan ankò, paske blan yo kite nou ap fè makak pa nou lakay nou, yo menm yo ale. Se lè yo te la, lame Napoléon Bonaparte la nou t ap goumen avè l avèk zam spirityèl la. Yo menm yo te gen teknoloji lakay yo. Jodi a bagay la chanje. Ok, ki diferans ou ka fè ant ane pase yo avèk ane sa pou di? Bon ane sa tout moun wè, tout moun wè Ayiti detwi sou tout fòm. sosyal, spirityèl, ekonomik, politik, jodi a mwen menm map di pa gen yon grenn moun ki konn li an Ayiti. Si te gen moun ki te konn li, fò yo ta chita ansanm pou yo fè yon feso pou peyi sa sot kote li ye a. Pase se elit entelektyèl la ki kapab delivre peyi sa a. Bon si elit entelektyèl la pa ka jwenn yon akò, yon isi antre yo pou nou retire Ayiti nan enpas la, nou nil. Sa ta di pa gen ni wongan, Pa gen ni pastè, pa gen ni pè, pa gen ni entèlektyèl. Nou pa ka met tèt ansanm. Nou sanse ap viv nan savann, nou tout ridikil, nou nil. Nou nil. Ki sa ki eksplike gen mwens moun nan fèt lane a? Ou wè moun yo pa ka al nan simityè a. Premyeman yo pa gen kòb, motosiklèt la pou l mennen moun yo san dola. Ale retou. Moun yo pa gen san goud yo gen san dola pou y al nan simityè. Moun yo konn al nan simityè pou yo jete kafe, yo pa ka manje yo al jete kafe. Yo te konn al jete kleren, yo pa gen manje, yo pa ka jete kleren. Yo te konn limen balèn, yo pa gen manje, yo pa ka limen yon balèn. Moun nou ap tèlman. E grangou k ap tiye moun nou la. Moun nou ap. Se tout kote wi moun nou pral kòmanse di se wonga k ap touye moun. Pase grangou a kòmanse ap touye moun nou. Nou gen yon grangou atwos. Nou gen 5 milyon moun nan peyi a pa ka manje. 5 milyon moun pa ka manje. Mwen menm m ap mande kisa pèp sa ye k fè jodi a. Li pa mache manje chak yon chak moun pa mache manje yon grenn moun. Mwen kwè pèp sa jiska prezan son pèp ki nasyonalis, yon pèp patriyotis e m kwè se pèp sa k la jodi a ki kenbe jiska prezan. Si se Etazini sa te rive oubyen Espay, lè konsa dè milyon moun te mouri. Nou menm nou son pèp pèp rezistans n ap reziste ak mizè sa yo ak imilyasyon sa yo. N ap mande mesye gang yo ki se pitit nou, ki se fanmi nou, ki se zanmi nou, Eske yo menm tou yo pa wè pou yo ta met lapè nan peyi a? Eske yo pa wè tou vi yo menase? Fin gen kòb se youn, kidnape moun pran lajan se youn, men se lè w pa ka manje kòb la, se lè w pa ka viv la. E nou menm n ap di Leta, solisyon an se pa nan tire gang yo, solisyon an pa tire gang, solisyon an se sosyete sivil la. ki pou rele gang yo chita pale avè yo pou yo jwenn yon altènativ, pou nou fè yon priz de konsyans kolektiv anndan peyi sa pou nou sòti kote nou ye.